Sòm 24 Wa ki gen pouvwa Se pou Senyè a tè a ye ansanm ak tout sa ki sou li. Se pou Senyè a lemonn antye ansanm ak tout sa k ap viv ladan l. Li mete fondasyon tè a nan fon lanmè, li fè l chita sou gwo larivyè yo. Ki moun ki gen dwa monte sou mòn ki pou Senyè a? Ki moun li ki te antre nan kay ki apa pou li a? Se moun ki pa fè anyen ki mal, moun ki pa gen move lide nan tèt yo, se moun ki pa nan bay manti, Moun ki pa nan fè sèman pou twonpe moun. Senyè a va beni moun konsa, Bondye k ap delivre l la va fè l gras. Se moun konsa ki pou chache Senyè a, ki pou chache parèt devan Bondye Jakòb la. Wete lento pòt yo. Louvri baton pòt yo grann ouvri pou wa ki gen tout pouvwa a ka antre. Kilès ki wa ki gen tout pouvwa sa a? Se Senyè ki gen fòs ak kouraj la Li vanyan nan batay. Amen. Amen. Wete le ton pot yo. Louvri baton pot yo gran louvri pou wa ki gen tout pouvwa ka rantre. Ki les wa ki gen tout pouvwa sa a? Se Senyè ki chef lame zanj yo. Se li menm ki wa ki gen pouvwa. Amen, amen, amen. Gloire à toi Seigneur, à toi et à toi seul. Toi qui es Alpha et Oméga, toi qui es le Dieu des dieux. le père des orphelins, pèsonn pa ka di wi. Nan lè sa a, Senyè, nou egzalte non w, nou glorifye non w, nou ba ou tout glwa, onè, egzaltasyon, ou menm sèl ki merite. Mè byeneme, gade Senyè, Bondye beni nou. Mwen salye nou nan non Jezi. Mwen espere ke nou te pase yon trè bòn joune anba pwoteksyon Bondye ki gen tout pouvwa. Nan lè sa nou di Bondye mèsi pou gras li, pou lanmou l, pou bonte li, pou fidelite l anvè nou. Jiskaprezan nou ka kriye Ebenezer! Ebenezer, jiskisi, Letènèl nous a sekouru. E answit nou ka kriye, Beniswa Letènèl mon roche, ki egzèse men men o konba, men dwa a la batay. Eske nou pa reyalize Bondye merite glwa nan lè sa? Nou menm Bondye fè gras nap respire oksijèn de vi toujou. Nou menm Bondye fè gras nou te soti pandan jounen an nou rantre lakay nou. Ou pa reyalize gen anpil moun maten an ki te leve yo soti ale travay, oudimwens ki t al regle yon lòt aktivite kèlkonk, men yo pa jwenn chans pou yo retounen lakay yo pou yo di yon dènye mo avèk madanm yo, pitit yo, Mari yo, fanmi yo. Men nou menm. Se pa paske nou pi bon pase yo, men se yon gras Bondye fè nou. Gen aksidan Bondye epanye nou, li pa kite nou konnen. Wi. Gen sèkèy Bondye ranvwaye pou nou, li pa kite nou konnen. E se la m pral konprann salmis lan ki chante ki di, Gen de bagay Bondye fè pou mwen, mwen pa konnen yo. Mèsi. Mèsi. Mèsi. Balanse men w nan lè sa a pou fè lwanj Bondye. Balanse men w pou di l mèsi pou jounen sa a li te fè w pase. Li pa t kite anyen mal rive ou. Se pa paske nou pi bon pase sila yo ki soti, ki pral rantre. Se pa paske nou pi bon pase sila yo ki te leve maten an, men yo pa jwenn chans pou yo wè sware a. Men nou menm. Se yon gras Bondye fè nou, ebyen nou gen rezon pou nou bay Bondye glwa nan lè sa. Nou rive nan yon moman kote ke nou pral repoze kò nou, men nou pa ka pa remèsye Bondye pou gras li, nou pa ka pa remèsye li pou jounen sa li te fè nou pase. Byen ke m konnen gen pami nou ki pa t pase jounen an trè byen, gen pami nou ki malad, gen pami nou k ap soufri avèk yon pwoblèm nou pa ka esplike pèsonn, nou pa gen zanmi, nou pa gen frè, nou pa gen sè, nou pa gen fanmi nou ka esplike e ki ka ede nou nan sa n ap travèse a. Men andepi de tou. Bondye merite glwa. Andepi de tou, li merite pou nou fè louranj li. Dèfwa se pandan ou bliye pwoblèm ou yo, ou bliye kalamite yo, ou bliye soufrans yo ke w ap andire a pou fè louranj Bondye. E dèfwa se nan louranj lan Dèfwa se pandan w ap di l mèsi, l ap ba ou yon temwanyaj. Balanse men w. Fè lwanj Bondye nan lè sa a, di l mèsi. Ou menm ki te pase joune an trè tris, avèk yon chagren nan kè ou, Mwen konseye w pa al dòmi avèk tristès sa a, pa al dòmi avèk chagren sa a. Li kapab twouble somèy ou. Mande Bondye pou l mete yon souri sou lèv ou. Mande Bondye pou l soulaje lespri ou, paske sa ka twouble somèy ou. Fèmen zye w, balanse men w, mande Bondye gras, mande l fòs. Mande l fòs. Mande l redouble lespri ou de fòs. Mande Bondye yon nouvèl fòs aswè a. Pa al dòmi avèk lespri ou fatige. Pa al dòmi avèk nanm ou sèch, avèk nanm ou fatige, paske sa ka twouble somèy ou. Se vre m konnen gen de pwoblèm nou genyen k ap wonje lavi nou. Dèfwa lè nou kouche, dòmi pa ka pran nou. Lè n kouche sou kabann nan, n ap vire bò. Nou toumante, nou pa ka dòmi. Men fèmen zye w. Bondye konnen sa w ap andire a. Li konnen sa w pa ka esplike moun nan. Mande Bondye gras nan lè sa a. Fèmen zye w, balanse men w. Mande Bondye yon touche nan lè sa. Mande l pou l awoze lespri ou, pou l awoze nanm ou nan lè sa. Mande l yon touche. Ke la pluie de la vie en saison kapab awoze nanm ou, awoze lespri ou e ke sware sa va yon sware de pè, yon sware de pwoteksyon, yon sware de benediksyon. Ke tout sa nou te fè pandan jounen an ki pa t fè Bondye plèzi, ke l fè nou gras. Konfese nan kè w, mande Bondye gras pou tout pawòl, move pawòl ou te pale pandan jounen an, pou tout move panse ou te fè. Mande Bondye yon lavaj. Mande l pou l netwaye ou, pou l fòtifye ou, pou l pirifye ou. Ke Bondye mete nanm ou an dife, ke l rann ou inatakab, ke l rann ou entouchab, ke l rann ou envizib. Ke sware sa a kabab yon sware de pwoteksyon e de benediksyon pou chaken de nou. O non de Jezi. O non de Jezi. Amèn. Ke san Jezi kouvri nou. Ke san Jezi lave nou. Ke san Jezi.